Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Sa va mal ben wi sa va mal paske vitelòm retire dòmi nan jem ben wi paske gen de video ki ap sikile dan la sware di 9 octobre 2022. Ebyen si wap gade video sa yo ou pap konprann anyen men si w jwenn eksplikasyon aparaman ou pral di tèt ou ke mezanmi gade kòman nèg yo kriminèl ekoute byen nèg vitelòm yo rantre nan yon kay tande byen wi yo kidnape yon granmoun epi yo touye lòt la malerezman nou pap ka wè imaj la. Men tèks la pati konsa, Imaj sa nap gade la a, se yon granmoun 87 lane ke nèg Vitelòm inosan yo krible ak bal epi mete dife sou li. Yo boule l andedan kay li nan Tòsèl, aprè sa yo kidnape mari l, Jean Lucien Francklin ki gen 89 lane. Answit, yo egzije yon sòm de 300 mil dola ameriken. pou yo kapab rive libere l. N ap raple, 2 moun sa yo se 2 ameriken ki te vin viv retrèt yo Ayiti, lakay yo Tòsèl, komin Taba a. E lapèsòn ki a anvwaye se mesaj, elle a écrit par la suite, nou mande Vitelòm Inosan pou l tande larezon pou l libere resòtisan ameriken sa a pou l retounen Etazini pou l al pran swen ke ka li nesesite. Li fè sik, tansyon, kolestewòl ak Pakenson. Donk, se m ta kapab di yon krim anplis ke nèg Vitelòm yo fè. Li pat bon? Li pat bon non. Gen yon premyè videyo ki dire 1 minit e 15 segond. Donk sou videyo sa ou kapab gade anndan ka la. Se sak fè map di ou si ou pa jwenn eksplikasyon ou pap konprann anyen paske ou kapab wè salon an men wap wè son kay yo debalize. E answit wap wè kote yo. mete dife a se vreman trist mwen pral kite nou tande alò m ta pral di gade men map kite nou tande moun kap pale a travè de ti video sa yo bagay la tris anpil nan peyi dayiti nou rive nan yon moman kote ke pèp la ap di tèt li mezanmi poukwa pa yn fòs entènasyonal men sa fè deba dan la sosyete. Des gens qui prétendent être nationalistes, yo di tout simplement que pa la peine pour que ta gen yon force internationale ki vini nan peyi d'Haiti. D'une part, yo gen raison par rapport ak kantite exactions les moun sa yo vin nan peyi a yo fè. Mais d'autre part, est-ce que. Yo gen rezon paske lè nap gade jan bagay la ye la nan peyi dayiti il fo ki yè kelken ki kapab stope emoraji sa nou nan yon plen emoraji peyi a ap soufri peyi a ap senyen nan tout venn li mwen panse ke jounen jodi a la Fòk yo di yon mo. Ekoute byen! De pèsonaj ki nan yon kay pou bandi parèt. Li krible youn ak bal epi li kidnape lòt la. E se de moun ki nan laj trè avanse. Sa la sosyete pap kapab aksepte l. E sa se youn nan dènye krim ke nèg sa yo te kapab komèt. Paske si n ap table sou kèk krim ki pase nan dènye moman sa yo, nou kapab pran egzanp sou Bodyguard, nèg yo touye a. Paske pitit li, nèg Vitelòm yo ame li, li pa dakò Li di timoun nan al remèt zam nan. Timoun nan pa dakò, li tire dèyè l e l di lapolis mèt touye misye l p ap gen pwoblèm. Kèlke jou apre, lapolis touye misye vre. E lè lapolis touye tip la, papa a tèlman kontan, te gen yon moto ti nèg la te genyen, papa a boule moto a. Kèlke jou apre, nèg Vitelòm yo parèt, yo fizye papa a, te gen yon moto nan lakou a, yo mete l sou papa a. epi yo mete dife sou li. Apre sa lè yo prale, yo kwaze avèk manman papa a ki konn ap vann fritay, m kwè se Madam Mirèy. Lè Mirèy tande bri bal yo, Mirèy kouri, yo di madanm ou mèt vini. Aparaman yo ta pral touye l tou, paske Mirèy pa vini epi nèg yo parèt, yo debalize bak fritay la. Lè Mirèy rive lakay li, li wè se pitit gason l lan. moun ki respekte moun anpil, moun ki pa janm gade moun nan je a, k ap boule anba dife apre nèg Vitelòm yo fin asasinen l. Gen yon lòt tip ki sou machin li, nèg yo parèt, yo vide bal sou li, yo krible l ak katouch. Moun Gwojan, moun Bwa Lendi, moun Tòsèl, moun Pènye, moun sa yo pa kapab viv. Anpil nan yo kite zòn nan, y al nan lòt zòn. O Vitelòm! Eske se twa ki e lisifè sur tè? Te gen anpil moun ki te konn fè pi mal. Mwen mande w yon ti kras konsyans. Mwen mande w yon ti kras mansyetid. Jounen jodi a la, kòman w ap santi w pou wè se ou menm ki ala baz de tout krim sa yo? Pou yon seri de kanibal antre yon kote, pou yo touye yon moun ki nan laj konsa lè fini yo kidnape lòt la yo ale avèk li. Mwa je panse ke se. Twò revòltan. E pèp ayisyen. Ariel pale avèk nou. Menm lè nou pa nan branch Ariel. Li di nou kale je nou. Fòk nou kale je nou. Paske bagay la. Li pa kapab kontinye konsa. Mwen atriste. Wi mwen atriste. E mpanse ke mwen gen rezon mwen pou m atriste. Paske sak rive a. Li twòp. Nou rive nan dènye limit lan. Jounen jodi a la a, lapolis fòk ou asime responsabilite ou. Ariel Henry, fòk ou asime responsabilite ou. CSPN ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, fòk nou asime responsabilite nou. Sa pa kapab kontinye konsa. Yon zòn ki te si pezib mesye! Lontan lè w ap pase nan Tòsèl, w ap pase nan yon zòn elit. W ap pase nan yon zòn kote ke ou te kapab panse ki p ap vin konsa jounen jodi a. Mwen konn sot lakay mwen, m konn al Pènye dizè di swa. Jounen jodi a la a, menm gran jounen, yon moun ou pa ka pase nan zòn sa a. Ayiti, ki mal ou fè w ap peye? M sonje gen yon moun ki te fè yon kòmantè ki di. Ayiti te bat yon granmoun, lè l al chache pou l mande granmoun nan padon, li pa wè l. Depi lè sa a, Ayiti nan ka sa a. Antouka, nan yon peyi ki gen otorite k ap dirije l, ki gen chèf ladan l, nou pa kapab kwaze bra nou pou n ap kite bandi ap mete nou ajenou konsa. Mwen m toujou di nou sa, pèp ayisyen, nou rive nan yon moman pou n pa mouri ajenou. Si w konnen w ap mouri. Ou dwe mouri ak je w kale. Ou dwe mouri pou ap gade advèsè a nan je. Tankou yo kenbe w y ap fè w fè grimas, pito w krache nan je moun sa ki kenbe w la, lè sa w ap mouri an hewo. Se nou k pou mete men ansanm. Jounen jodi a la m pa kwè ke pwoblèm yon moun li revyen a li menm sèlman. Ann pa kite nou mouri nan endividyalite a. Paske lè nou antre nan lojik endividyalite, se kòmsi pwoblèm lòt la pa enterese nou. Jounen jodi a la a, yo krible yon granmoun, yo kidnape yon lòt, nou plenn, nou pa di anyen. Epi lavi fezan. Demen si Dye ve, se tou pa ou. Ebyen, si nou fè yon feso pou n di non, sa pa kapab kontinye konsa, li pap kontinye konsa. Kanaran, E m pa konnen. Kanaran m konnen son w zòn depi w rive la se espwa men ekoute pèp la travèse yon dezè lè li rive kanaran li just rive nan yon lanfè aprè tranbleman de tè 2010 anpil moun konvèje yo vè kanaran kanaran kote ke yo te konprann ke yo pap gen tròp pwoblèm gen moun ki ale yo achte ti tè yo la. Paske, te prèske gen piyay, gen moun ki vini la yo pran tè epi y ap vann moso tè la, epi anpil moun ale yo fè kay nan Kanaran. Yo kòmanse ap viv pezibleman. Arive nan yon tan, jounen jodi a la nou sòm an 2022. Men sa k ap pase nan Kanaran jounen jodi a. Kanaran 70, Kanaran 90, anpil zòn nan Kanaran yo se tèt chaje. Istwa. ki parèt enpe banal, men two trist. Mwen gen yon zanmi mwen ki te abite nan yon zòn, par le simple fait que zòn sa gen yon bandi ki vin rete ladann, bandi an fè twòp ekzaksyon, li deside kite zòn nan paske li gen madanm, li gen pitit. E li pa ta vle Si nèg sa a fè fanmi l yon bagay, madanm ni pitit li, pou l ap gade l nan je, paske kèlkeswa moun ki sou latè, si yon nèg ta parèt, li mande madanm ou kouche, kòm fanm, fi a pa dakò, epi pou l ta kenbe l, li fè vyòl sou li, li bat li, m pa kwè w ap gen yon santiman pou gade nèg sa a nan je. Sinon, ou pral epwouve yon santiman de jèn pandan tout tan w ap viv bò kote moun sa a. E menm lè moun sa ta fè aksyon sa tou, sa kapab rive l ka kren tou lè l fin fè aksyon l di bon fò m touye misye paske misye ka gen yon espri de vanjans. Sitwayen sa deside kite kote l rete a. Li vann kay li. Li te gen kay, li vann li. L al achte yon ti bout tè nan Kanaran pou l rete. Jounen jodi a, li fè pati moun ki choke. Li fè pati moun ki gen yon orè de peyi Dayiti paske. Lè l gade l wè anpil moun ap bote, y ap kite zòn sa a, ebyen, moun sa yo gen yon kote yo prale. Men li menm li pa gen kote pou l ale paske l te kite zòn li te rete a, se bandi ki t ap bay pwoblèm. Ki kote l ap fè? L ap ret tann ke sitiyasyon an chanje? Eske sitiyasyon sa a pral chanje di jou o landmen? Difisil di kwa. Antouka, Leta, se pa konsa. bagay yo dirije. Dans la soirée du dimanche, anpil bal ap tire nan blòk Kanaran. Anpil fwa se bandi k ap twoke kòn avèk bandi. Anpil fwa se lapolis k ap pete bal ak bandi. Bagay yo difisil, bagay yo pa ka kontinye konsa. E nèg yo, se kòm si nèg yo mete nan tèt yo ke yo nan dènye bout yo. Paske yo tande ke Pral gen yon fòs entènasyonal ki kapab antre nan peyi Dayiti. Avan nèg yo fouye tou yo mete zam yo, y ap fè zam yo fè malè. Y ap fè zam yo touye moun. Y ap fè zam yo chante pasi pala. Men, Leta, m pa kwè nan moman pral gen yon fòs entènasyonal ki vini nan peyi a la a e ke anpil bandi pral petèt konvèti tèt yo an pezible sitwayen pou n ta kapab kontinye gade yo nan je paske Bandi sa yo, yo mete dlo nan je popilasyon an. Yo depouye nou de sa n posede paske yo kidnape nou. Yo kidnape frè nou, yo kidnape sè nou. Yo kidnape tout kòd fanmi nou. Yo apovri nou. E poutan, yo fè pati menm klas avèk nou. Sa vle di, jounen jodi a la a, yon bandi se pi gwo enmi sosyete a. Menm jan avèk nèg politik yo, menm jan avèk Ariel Henry, menm jan avèk anpil lòt moun. Mwen pale. E m swete ke pou tout lòt moun pale. E m swete ke pou mesaj sa li fè enpak paske nou pa kapab kontinye konsa. Nou pral kite w avèk enfòmasyon Lavwadlamerik pote ba ou puiske dan laprèmidi di dimanch anpil ayisyen e menm moun lòt koulè te al mase kò yo devan mezon blanch pou al kriye pou Ayiti. An nou swiv kòman sa te ye. Telespectatè La Voix d'Amérique yo, mwen se Jean Robert Philippe kap salye nou depi kapital federal ameriken nan Washington DC. Mwen egzakteman tou pre la Mezon Blanch. Tou pre la Mezon Blanch kote gen e, yon foul moun, ta di yon kèk moun ki reyini toujou la an atandan ki ap prepare pou yal mache devan la Mezon Blanch trè sètènman pou yal fè yon demand. Se plizyè òganizasyon ki mete ansanm pou yal mande òganizasyon, pou yal mande la Mezon Blanch. Sispann sipòte administrasyon ayisyen an, donk sispann sipòte premye minis Ariel Henry. Donk la sou anbyans la, la se reyinyon kòmanse fèt la kounya la, donk moun yo kòmanse reyini. E n ap di w se pa sèlman ayisyen kontrèman avèk tan pase yo. Jodi a gen etranje ladan l, gen anpil ladan l se moun ki konnen Ayiti, moun ki envesti an Ayiti, moun ki te konn an Ayiti, ki te gen bay aktivite an Ayiti e ki la. Ki yo menm tou ke yo di yo bouke avèk sitiyasyon an. M ap gen chans pou m fè nou tande kèk pami yo, m ap gen chans pou m pale avèk blan ki pale kreyòl yo, pou nou kapab fè w tande di yo. M ap ban nou yon ide plisouwen de, vwala. Lè n ap gade la, kounye a n ap gade moun yo ki kòmanse reyini la. Donk reyinyon se yon reyinyon ki fèt nòmalman ki sipoze derape la ant twazè. De twa zè a senk è, pral gen moun ki pral pran lapawòl e ki trè sètènman pral gen pou yo pale de sitiyasyon an nan peyi Dayiti, kouman yo menm yo santi yo avèk sa k ap pase a, sa ke yo genyen. E trè sètènman yo gen pou yo gen yon bon mesaj pou administrasyon ameriken an ke yo mande pou lage sa yo mande pou, pou, alò m di lage. Alò pou yo sispann sipòte e sispann sipòte administrasyon PM Ariel Henry. E nou konnen tou nan menm kote a tou e manifestasyon sa l ap dewoule tou nan menm moman kote genyen plizyè lòt bagay k ap pase genyen. Yon lèt ki sanse al jwenn Nasyon Zini ke Premye Minis Ariel Henry mande sipò kominote entènasyonal la pou vin ede l e fè fas avèk difikilte ke l genyen pèmèt ke gazolin kapab ale nan estasyon a esans yo, pèmèt ke konbat ensekirite a e pèmèt ke lavi a reprann, pèmèt ke lekòl louvri. E demand sa ke Ayiti fè a. Trè sètènman li pa jwenn apwobasyon, li pa jwenn apwobasyon e sou plan lokal se pa tout moun ki dakò gen moun ki gen opinyon diferan menm si ke yo te kapab benefisye de sa k pral fèt la men opinyon diferan gen moun ki di ke yo pa dakò avèk lide ke fou etranje pa vin foule sòl ayisyen donk kounya jan n ap gade la kounya se reyinyon k ap fèt la se e òganizatè yo kòmanse reyini la pral gen moun ki pral fè diskou la. Li pa fè diskou pou yo di yo menm kijan yo wè yo menm afè afè e sitiyasyon politik an Ayiti a ke yo rann administrasyon Biden nan responsab yo di yo menm kap sipòte yo di kap sipòte e map eseye wè nan ki mezi m kapab jwenn kèk moun nan kèk moun ki pale kreyòl paske gen moun ki pale kreyòl la. Men ou konnen ke foul la poko konpak ase, men gen moun ki la, omwen nou gen yon ti gwoup ki la, se pa sa ke moun yo ta atann, paske nòmalman, ou konnen isit, bò isi a gen règleman, sou kesyon de ki moun ki kapab e ki jan ou ka fè manifestasyon, ou pa ka fè manifestasyon konsa, ou pa ka leve kareman. Ou desann sou lari vin manifeste, gen regleman, fò gen otorizasyon. E pou kapab pou ka vin fè fò gen fò gen bagay wi. Donk fò gen regleman. Donk moun yo an atandan y ap reyini la paske devan kote yo prale a e gen lòt moun ki deja la ki te gentan gen randevou anvan nou, ki gentan ap manifeste yo menm. Donk nap tann moun sa yo lè yo fini e nan lè pa gwoup sa li menm nan lè sa ke gwoup la li rezève a enben yo menm lè sa yo menm yap kapab vin manifeste e petèt vin ale devan la mezon manjan pou yal voye mesaj ke yo vle voye bay e Administrasyon an. Donk vwala m ap fè tèt la, se yon ti anbyans mizikal ki la, gen mizik k ap jwe la an atandan pou kenbe moun yo e paske bon, gen yon ti fredi, gen yon fredi bò isi a la. E n ap di w kontrèman a lòt manifestasyon ayisyen konn fè la, jodi a gen blan. An Ayiti oubyen nan lòt kote an Amerik di Sid, kèlkeswa kote y ap gade w, prezante tèt ou bay telespektatè Lavwadlamerik yo. Bon, mwen se David Diggs, mwen se ko-fondatè de yon òganizasyon ki rele Depase Fwontyè yo, Beyond Borders an angle. Epi mwen la isit nan Washington pou nou manifeste kont gouvènman Biden k ap kontinye bay Rejim defakto otorizasyon pou li bloke pwogrè an Ayiti. Ok. E kisa, donk mesaj sa vin rive nan yon moman kote administrasyon an fèt, PM Ariel tou fon demand bay administrasyon an, bay Nasyonzini, li mande kominote entènasyonal pou yo vin ede l tou, pou yo vin ede l, pou yo vin ede l konbat ensekirite, pou lekòl ouvè, pou gaz ale. Genyen, sa k pase, ki opinyon nou de sa? Bon, sa se yon bouyon. rechofe, mande yon lòt fòs vini, yon lòt fòs, bon, chak fwa nou fè sa, nou mande okipasyon, nou mande gwoup etranje vini, petè yo pote yon solisyon pou lè medya, pou lè moman, men nan sans lon tèm, Li vreman bloke pwogrè peyi a e li bay anpil lòt konplikasyon. Donk n ap mande pou gouvènman Biden retire favè li bay premye minis defakto a e pou mete presyon pou Ok, se David Dick, se ki fòm fondatè yon òganizasyon ki rele Beyond Borders, se ke odela de la fwontyè, donk se li menm ki tap pale avèk nou la sou la vwademerik ki tap di rezon dèt yo isi a la nan Washington, e donk David Dick esplike ke yo menm sa yo vle, yo vle ke administrasyon Ad Biden nan sispann sipòte e premye minis la yè oubyen gouvènman ayisyen an. e trè sètènman pèmèt ke Ayisyen yo yo menm yo chache yon solisyon, kèlke swa si li ale li chache yon solisyon avèk sitiyasyon kriz politik la jan l ye aktyèl la. Donk nou kwè ke e nan n ap gentan pou nou pale avèk lòt moun e jodi a nou ta renmen pale avèk plis etranje ki la a paske etranje yo genlè gen yon lòt motif ke petèt ke nou pa konnen ki trè sètènman yo menm y ap bezwen pou yo ta esplike avèk telespektatè Lavwadlamerik yo. rezon ke yo menm yo vle fè la. Men pou Mesye David di ki je e ki fonde Beyond Borders, òganizasyon sa a, e ben li menm li rete kwè ke konsènan pa egzanp demand Premye Minis Ariel Henry fè sou kesyon e sou kesyon pa egzanp pou li mande konkou pou vin ede li konbat ensekirite a, Ebyen Mesye David di li klè li di ke son palyatif li ye paske lè nou mande sipò etranje yo vini se solisyon son solisyon tanporè alòske nòmalman solisyon dwe ta gon solisyon ki definitif donk li di ke demann demann demann demann Rosie Rosie map rale lòt moun la mwen lòt moun lòt bò a kem konnen toujou. Gen lòt moun nan nou konnen, gen lòt moun nan nou ankontre la ki vin nan manifestasyon sa. Nou gen vini, m konnen ke m sipran nou. Nou gen Rosie ki avèk nou la ki toujou Washington. Rosie, di nou nan sa k pase bò isi a la. Ou nan manifestasyon avèk nou la? Wi, jodi a la, nou nan manifestasyon. Men fòk nou di kanmenm ke nou te vini pou yon lòt aktivite e ki koenside avèk manifestasyon. Nan sa a, e donk nou di ke fòk nou vini. Fòk nou vini pou nou fè tande vwa nou ankò yon fwa. Pou nou di ke Ayisyen se yon pèp ki li menm genyen tout kapasite l pou l dirije tèt li li menm. Nou vle ke Ameriken kenbe sa nan tèt li ak tout kominote entènasyonal la. Donk nou la a jisteman pou nou di ke wi Ayisyen kapab mete tèt yo ansanm, fanm kou gason pou yo jwenn yon solisyon a sa k ap pase ann Ayiti. Wi nou di tou ke sa k ap pase ann Ayiti a pa gen. anyen la an tèm d'insécurité ke la police li menm pa kapab regle sèl sa ki ke nou bezwen ke yo ranfòse la police la ke yo ba li mwayen pou li fè travay donk nou pran opòtinite sa pou nou la pou nou kanpe pou nou di pou nou fè tande vwa nou ankò yon fwa paske nou pa t janm sispann di l an Ayiti e tout kote n pase n ap di l nou se yon pèp ki lib e nou se yon pèp ki gen dwa pou nou chwazi. Telespektatè nou yo pataje, pataje avèk piblik la la pou nou konnen sa kap pase la kanmenm paske nou va fè nou wè kèk moun ki nan sa ki nan ki nan foul la la si gon moun koka identifye ou va identifye ou menm men nou gen moun ki la e nou trè sètènman nap kapab kon chans pou nou fon ti pale avèk yo e de tan zan tan men nou tou jiska prezan poko gen yon ki kòmanse. Se sèlman òganizasyon yo ki la a e reyinyon kòmanse fèt e tout moun sanse vini pou yo vin ka vini vin pale trè sètènman vini e pote kole nan inisyativ sa ke dè zetranje mete avèk dè ayisyen yo pran pou trè sètènman e fè tande vwa yo e mande administrasyon ameriken an pou li sispann Sipòte Premye Minis Ariel Henry. Nou raple w ke Premye Minis Ariel Henry li menm tou bò kote pa l tou li gen de demach ke l ap fè bò kote kominote entènasyonal la. E demach pa l yo li menm li ale nan yon lòt sans. Donk wala se e se m ap kite nou pou swiv swiv la. Donk m ap vanse la. Donk tout moun ki branche la. Mèsi anpil ke w branche sou Lavwadlamerik. Nou kontan anpil ke w avèk nou. Donk e... Bon, moun ki mande m kote m ye Washington nan, mwen egzakteman tou pre La Mezon Blanch, mwen nan zòn Ash e Sèzyèm Ri. Se la ki rele alò gon ti lo, yon ti bagay ke yo te fòme la, yo rele l Black Live Matter, se ti, ti anplasman sa ki fèt la. Men Ayisyen yo nou la, nou reyini la annatandan epi talè la lè, lè espikè yo fin pale, tout moun fin di sa yo gen pou yo di. E group la pral mache e yo pral pi devan kote nou ye la yo pral e donk sa wap gade pa dèyè ou wè gwo gwo obelis la ou ap gade a ki tankou kreyon an ebyen se la nou pral yo pral mache ale nan la mezon blanch e devan la mezon blanch la sètènman yo prale pou yo kapab ale e pou fè pase yon mesaj vwala moun ki te poze kesyon an m reponn nou kesyon an zanmi nou genyen nan e nan reyno sa yo. Li te voye yon kourye ban mwen. E bon, mwen di konsènan Ayisyen oubyen pwogram espesyal ki genyen ke moun ap rantre Ozetazini e pa konn wout la, nou pa gen anyen pou nou wè nan sa nou nan Lavwadlamerik. Se pa nou ki, nou pa deside, nou pa konn ki moun k ap rantre. Se cbp ki li menm ki responsab pou konnen ki moun k ap rantre, ki moun yo ka fè rantre Ozetazini pou rezon imanitè. E ki moun yo pa ka fè antre Ozetazini pou rezon imanitè? Bon, mph m ka fon ti pale a pou n ka wè mwen. Wi, kòman di nou se CBP ki deside ki moun ki kapab rantre Ozetazini pou imanitè. M ap pale moun ki sou fontyè nan reyino sa. Ki te voun mesaj ban mwen pou di m ke yo se selibatè e yo rete kwè ke yo kalifye pou yo antre Ozetazini. Si gen demach ke Lavwadlamerika fè pou yo, non. Non pa gen kapasite. Te sa nou pa gen abilite sa pou nou fè li senpleman nou konnen ke e se CPE ki deside ki moun e CPE ap travay de zè òganizasyon ke yo menm yo to yo chwazi yo seleksyone moun ki enskri e moun ki e moun ki ka rantre vin patisipe nan pwogram ou vin mande azil o Zetazini men nou pa kanta pou nou menm nou pa konnen m pa ka di nou m pral fon demach pou m pou m kapab fon demach m pa gen Men se CBP sèlman, CBP se li ki okipe de afè kesyon pwoteksyon fwontalyè, se yo deside ki moun ki pou antre sou fwontyè Etazini, ki moun ki pou pa antre, nou pa konnen, men nou pa, nou pa konnen egzatteman. Genyen lòt moun ki la ke mwen ta renmen fè nou wè, men nou pa konnen, m pa vle fè di entèvyou sa yo, men gen moun la nan pral gade la talè la. Donk nou wè moun yo kòmanse vin la, yo kòmanse vin la men moun yo pa sa pa konprann moun yo gen yon delè. Donk mwen ban nou ide, nan va wè kèk moun ke nou konnen, moun nou abitye wè ki la, kap la. Mpa ka reponn kesyon sou sa kap pase o Meksik. Jodi a mpa la pou imigrasyon. Jodi a se Jodi a son lòt bagay. Genyen Genyen moun ki ka la. Genyen e madam nan kouman rele la ki ka ki gen pou la. Trè byento lèl vin la ma fèk pale avè nou. E an pale ke Gèlin. Gèlin Joseph gen poul vin nan rankont sa gen la. Donk trè sètènman lèl vini nou. Si m gen yon chans m ka petèt poze l kèk kesyon pou nou sou afè imigrasyon, sou fontyè a kouman sa ye. Men pou kounye a m pa konnen, m pa gen gwo bagay ke m konnen sou afè sou bagay imigrasyon. Donk pa joure non mezanmi, pa joure, pa joure, pa joure. Pa joure, pa joure. Nou gen dwa pale, nou gen dwa pale. Gen moun ki la, gen moun ki vini, gen moun ki la, nou ka wè moun ki la, m ap kite nou gade, gade moun ki la yo, gen moun mwen konnen, gen moun mwen wè, e m pa vle gaspye tout entèvyou m nan, bon m ka kite plas m ka fè lòt entèvyou, m ka pale a lòt moun nan, men mwen di nou ke gen yon melanj la. Yon melanj ayisyen, etranje, etranje yo, m pa di etranje yo depase ayisyen yo non, men gen anpil etranje la ki la tou, ki yo menm tou vin plede kòz, kòz ayisyen yo. Donk yo menm tou yo vin poti kole tou, vin poti kole pou yo di wi, e ke yo vin pou yo fè vwa yo fon sèl, pou yo mande administrasyon ameriken an, pou sispann sipòte Premye Minis Ariel Henry ensi ke gouvènman an. Men paralèlman, n ap di ke gouvènman Ariel Henry a li menm l ap bouje, l ap make pwen e sa pa gen lontan yo fè yon demand, yon demand pou mande kominote entènasyonal la pou vin sipòte e demann lan ta ofisyèl paske nan yon konsèy dè minis ki te fèt le 6 konsèy dè minis lan te, anfèt minis yo te bay. Premise lan otorizasyon pou li te fè demand lan e daprè nouvèl ki soti li sa sanble demand lan li fèt e li fèt kounye a e Lèzetazini di li menm lap etidye demand otorite ayisyen yo fè a e genyen tou e Nasyonzini tou lap etidye demand lan tou e gen loya ki te mande otorite ayisyen pou yo te bokou plis presi nan demand yo te fè a men nap di ke demand lan se te genlè se te yon demand ame. Ki pou di vin mete lòd nan dezòd, sa vle di vin fasilite ke gaz rive nan ponp yo, pou lekòl yo kapab rekontinye fonksyone, epi pou pèmèt ke lavi a reprann, se te pami demann ke responsab yo te fè nan sikonstans sa a. tandans moun nan, menm si ou pa dakò avè l, ou pa gen okenn rezon tou pou ke ou respekte l. Dakò. Wala m kite nou jwi anbyans lan la. Tout moun ki branche la, rete branche la, n ap pouse pou pi devan la. Foul la kòmanse konplè. Nou te pale avèk Mesye David ki se fondatè Beyond Borders e li menm ki te di ke li pale de nesesite pou ke otorite ameriken yo pèmèt ke Ayiti li menm li pran desten an men, dakè sa se yo menm, ke Ayisyen yo menm chache jwenn rezoud pwòp kriz. pa yo kriz la se yo ki pou rezoud li e non pa etranje ki pou ede yo rezoud kriz la la tou yon ok mwen wè si m ta fè tande madame tou yon ki la tou m ap gade la m ap gade la m pa konn si m ka fè nou la m pa konn m fè nou ak moun ki la yo Gen moun mwen konnen, gen moun mwen pa konnen. Donk si yon moun nou wè, yon moun nou konnen la. Wap boule la? Wap boule la. Mwen direk wi la mwen. Mwen direk ok ok, that's good. Donk ta la dite de Rosie Auguste, responsable programasyon nan RNDDH. Kidem te pale de sitiyasyon li menm kouman li te wè li e rezon ki fè ke li nan Washington, li toujou nan Washington, li rete tann pou li te ka patisipe nan rasanble sa e ke li nesesite tou pou ke Sosyete Sivil la li menm Emmanuel ap di pou ke Sosyete Sivil la li menm se yo menm ki wè Ayiti, se yo menm ki pou yo travay ansanm pou rive rezoud kriz la. M pral rele Emmanuel. Emmanuel! Eske yo janm voye dwòn ba lapolis nasyonal la? Eske w janm tande yo voye kèk fòs spesyalize pou antrennen pou polis nasyonal la? Eske w janm tande yo ba kèk blende? Sa fè lontan n ap plenyen se yon sèl blende ki genyen k ap mache. Yo pa fè sa yo. Donk kòman pou vle pou soti la epi pou pa fè anyen nan mitan epi pou just di boum ba w entèvansyon pou militè. Li pa fè sans. Lè fin sa ankò se PNUD ki te di ke federasyon gang yo se yon bon bagay. Vwala se konsa bagay la ye e ke li menm li te di lè nap revin nan yon evenman, yo te vin konnen gen yon manifestasyon kap pral fèt la, donk yo tou ret la pou yo kapab pote kole nan baz. Vwala e nou toujou e sou plas la nap e chache pou wè nan ki mezi nou kapab rankontre avèk dè avèk moun ki trè sètènman enterese ak sa kap pase nan peyi Dayiti. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!